Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon pral gen zen dan la repiblik e si janm tande koze a se konsal pati vre ebyen m ta kapab di je 9 pran yon gwo kou tande byen wi si janm tande koze a se konsal pati vre ebyen je 9 pran yon bon kou genyen mesye sa ki rele Serge Renel Alectis, anpil moun konnen li, non vanyan li, non bandi li se Ti Junior. Towo sa a, se youn nan Majò Jon nan je nèf. Men ekoute, kant on vi, gen on enperatif ki di, fòk ou mouri. Ti Junior Lasalin. bwè dlo bouch li. Ti Junior Lasalin yon sòlda ki fè anpil moun respekte li menm lè pat gen kò nan lespri a men m ta kapab di se t on gwo sòlda se t on valereux sòlda men ekoute yon bon maten ou leve ou tande Ti Junior pèdi lavi l kounya la ou pral poze m kesyon pou di èske lapolis te mennen yon operasyon nan blòk Ti Junior èske se lapolis ki touye Ti Junior. konparativman jan sa te fèt pou Manino. Paske nou sonje ke Manino te al nan fèt, menm baz G9, epi sa w tande a la, a son retou, ben, lapolis ansèkle, epi bang bang bang, yo fizye Manino. M pa kwè nèg yo te menm jwenn kò a. Ebyen, Ti Jinyò li menm, li tonbe dan laprèmidi di 25 novanm 2022. Ki sa k pase? M pral ba nou enfòmasyon an an detay. An kèlke segond, men ki sa enfòmasyon an ye. Nèg Tokyo yo, nèg yo kanpe sou Zakè. Nèg yo soti nan lari an pou nèg yo ap fè trelè. Ti Jinyò pa antre nan lojik sila, li pa dakò. Ti Jinyò li menm ki fò souvan reprimande nèg yo pou di, ben, ekoute mesye, kite moun yo sikile. Men gon bagay nou pa konprann gen anpil chèf lè yo nan yon blòk yo konn yo menm paktize ak yon seri de moun ki swa nan sektè prive an pou le pasaj de marchandiz eske n konprann pa egzanp si pa enposib yon nèg nan je nèf li okipe yon zòn epi genyen marchandiz kap pase lòt nèg nan je nèf kapab siyen kontra. M di l pou nenpòt gwoup gang nan. Men kòm G9 lan se li menm, m ta kapab di, ki parèt on ti jan pi pwofesyonèl nan sans sa a, nan kesyon kòmsi pou toujou ap negosye, ebyen m pran G9. Nèg la kapab negosye pou l di bon m ap pèmèt ke ou pase nan tèl zòn. Sa te kapab rive ke Ti Junior Lasalin. orè negosye ak moun sa ki gen trailer an pou di ke ekoute wap gen pasaj nan zòn sa pap gen ankenn pwoblèm e si li fin siyen yon kontra konsa pou l di ke libre passage dans cette zone e poutan mesye Tokyo yo menm yo vini yo ap bare wout la yo ap fè trailer sa pap fè l byen se nan sans sa ti Junior li menm li desann pou l di ke ben mesye Sa pa kapab fèt. Nou pap ka dakò bagay sa paske nou menm nou pa nan lojik sa. Sa w tande a la a? Nèg yo pete bal sou T. Junior. Diskisyon pete, nèg yo file bal sou T. Junior, epi T. Junior kadav. Donk kounye a la, sa pou fin konprann nan sa m ap eksplike w lan, Misye parèt, li di nèg yo sa pa ka fèt epi nèg yo tire. M kwè se yon sèten de pa chalè ki nan blòk sila. Men se toujou menm nèg je nèf yo. Eske nou konprann sa ka rive gen gwoup yo menm k ap negosye, k ap fè aktivite yo epi gwoup sila yo di ben ou pa kapab fè sa. Yo just mete nèg yo nan yon ti rejistre de senple solda. Sa ke sitwayen an li menm li pa dakò, men eske lè nèg yo vide bal la yo konprann ke yo tap touye Ti Junior? Wi, paske depi ou vide bal sou yon nèg, ou konnen ke wap touye l. Pandan mwen ap anrejistre emisyon an gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke Boston, Belekou, lòt sòlda yo, nèg yo ap desann la an granmoun pou y al bay Tokyo yon leson. Men gen yon bagay m pa ka konprann, eske. Zak sa a Tokyo ap fè a, se te li menm ki te antre nan lojik fè zak sa a pou kont li. Eske se ta yon aksyon inilateral? Fò n konprann wi, paske dèfwa, lè nèg la ap fè yon aksyon, li se chèf yon zòn, li kapab dabò konkokte avèk tout lòt chèf yo, epi pou l di oke mwen pral pase alaksyon. Si se yon aksyon inilateral, sa kapab rive ke nèg je nèf yo yo menm, Yo vin bay yon leson nan Tokyo. Men, gen anpil lòt bagay ki pral rive. M pral esplike nou. Kounye a la, si nèg Tokyo yo ki poze aksyon sa a se yon aksyon inilateral, paske enfòmasyon vin jwenn mwen kòmkwa nèg yo pral deplwaye la an granmoun pou y al bay Tokyo yon leson. Kounye a, ki sa k ka pase? Èske nèg Tokyo yo pa gen dwa deside yo just kite zòn nan epi y al nan lòt zòn? Si yo kite zòn nan y al nan lòt zòn, tande byen sa m ap di nou an wi! Par supposition, sa kapab rive se yon enmi G9 ke yo al jwenn. Se yon baz ki anfas G9 ke yo al jwenn. E si se yon baz ki anfas G9, ebyen sa kapab rive ke se G-pèp. Se 2 bagay ke nou pa kapab ekarte. Pa bliye, se yon zak ki fèt, se 2 nèg ki zanmi, se 2 zami ki vini de pire enmi, e kounye a la, Lojik matematik lan li di ke lennemi de mon ennemi est mon ami. Sa vle di, si m al byen avèk ennemi w lan, e si m te ennemi l, ou konprann, m al kwaze avè l, kounye a m oblije byen avè l paske li menm li se ennemi w tou. M se ennemi w, li se ennemi w. Ebyen, nou byen. Se sa pou w konprann nan. Men m panse ke nouvèl sa a, li pral. Krake la République paske ti Junior sa se te yon ti Junior ki li menm te frape anpil. Se te yon ti Junior ki te mennen yon gwo batay an fas kòman euh, nèg ki te la anvan an, ti kout la wi, ay nèg ki te joure matin nan m kwè, Bout Janjan. Se te an fas Bout Janjan batay te mennen. Ebyen ti Junior vin Lasalin. E depi apre masak la, m ta kapab di, Ti Junior gen yon anpriz sou blòk sila. Tan de fwa gen aksyon ki poze, yo site non Ti Junior. Yo lonje dwèt sou Ti Junior. E anpil moun lè y ap pale de Ti Junior yo di ke se yon nèg ki konn batay anpil. Mwen m te gen chans wè Ti Junior yon fwa nan yon fèt Simon Pele. Sa m kwè misye te. Swa l te gwòg. Li kanonnik pran misye a yon men. Ou pa konnen lè w pran yon timoun ou mete bò bò kòt ou epi w ap pote l. Se konsa Mikano te pote Ti Junior pou te mete nan machin. Men se nèg tou frè m nan. Lè l ap deplwaye pou l mete kout bal, li mete anpil kout bal. Il y a des hommes qui sont partis, ben. Rien à regretter paske se 2 nèg ki genyen san sou konsyans yo, san nan men yo, espri yo pap janm anpè. Men, m panse ke sa se yon ensidan ki rive ki pwouve ke petèt se sèlman peyi an ki kapab rejenere tèt li. Eske nou konprann? Ensidan sa a sonje m di nou ke se youn nan evenman ki kapab montre ke peyi an ap rive nan yon moman pou l rejenere tèt li paske leta li menm li nan difikilte. Leta li fè prèv de pasivite pa rapò ak yon seri de bagay k ap pase. Sa k ta di jounen jodi a la se dèzalye ki ap batay. antre yo epi men sa ki rive donk nap tann un peu plus tard ou demen nap vini poun kapab pote lòt enfòmasyon ba ou pa bliye sou kesyon sa mwen gen yon lòt vèsyon ki ap sikile ke mwen ap vini avèk li nan pwochèn emisyon nan paske gen anpil enfòmasyon Sou dosye sila a. N ap kite w avèk rès enfo k ap domine aktyalite a epi aprè n ap retounen pou kapab boukle. Jodi a Défenseurs Plus ap prezante yon rapò obsèvasyon li fè pandan peryòd peyi a te bloke akoz de gaz ki pat genyen epi tou pwofite lanse kanpay 16 jou aktivis kap genyen konsènan vyolans kap fèt sou fanm avèk tifi pandan peryòd peyi a te bloke a. kriz gaz la te gen enpak sou dwa moun nan peyi a. Nou pran an kont sekirite, jistis, edikasyon, sante, manifestasyon epi migrasyon. An se ki atre avèk sekirite, pandan peryòd la gwoup gang nan depatman Lwès, Latibonit, Nòdwès te fè pale de yo t ap opere pandan peryòd la. Gwoup gang yo kontinye jwenn kat blanch pou yo fè zak kriminèl, y ap goumen pou plis teritwa e moun kontinye ap kite lakay yo. Gwoup ki dirije pa Jimmy Chérizier te bloke tèminal Varreux. Gwoup gang ki ap emèje te genyen gaz a la dispozisyon yo pou fè mache enfòmèl lan. Gwoup k ap dirije pa Vitelhomme te kontinye ap opere nan Tabarre e avanse nan plis zòn tankou wout Frères epi Dèlma. Gwoup k ap dirije pa Ti Makak te kontinye ap touye moun nan Tomasen epi Laboul. Nou genyen Kanaran tou kote ke gwoup gang yo te touye anpil moun, te vyole anpil fanm avèk tifi. e pwofite ranfòse tèt yo. Nan Petite Rivière de l'Artibonite, nan yon sèl jou, plis ke yon dizèn, plis ke 10 moun pèdi lavi yo akoz zak kriminèl. Akote de zòn sa yo, nan plizyè lòt kote, gen ka asasina ki kontinye ap fèt, nan Matisan kadav kontinye ap konte sou fatra. Tout kote sou teritwa la fanm avèk ti fi ap sibi vyòl, kidnapin nan kontinye ap fèt. Sèlman pou mwa doktòb la, Défenseurs Plus anrejistre 67 ka asasina, 47 ka kidnapin. Anpil moun kontinye ap disparèt tou. Polisye yo ap plenyen pou materyèl ke yo pa genyen alòske gwoup gang yo ap vante tèt yo pou zam avèk bal ke yo genyen an kantite. Se ki atrè avèk lajistis, pandan pat gen gaz la, genyen gwo repèkisyon sou aparèy jidisyè la. Tribinal yo avèk kou yo te rete fèmen, yo pat fonksyone. e pandan revandikasyon yo tou ki te make pa anpil vyolans e batiman leta yo te ap atake, aparèy jidisyè la te sibi repèkisyon sa yo tou tankou lokal lokal palè jistis de Tigwav ki te boule 14 septanm. Nou pwofite atire atansyon tou sou atak ki plede ap fèt sou batiman lajistis yo. Sa fè ke anpil dosye ap detwi, dosye ki pou pèmèt anpil moun al nan prizon, dosye ki pou pèmèt anpil. inosan soti nan prizon yo menm yo ap detwi akoz de lajistis ki patap travay anpil moun ap mouri nan prizon an paske yo te malad paske ke yo pat ka jwenn manje pou yo manje e pwoblèm sa yo pat pouse aktè jidisyè yo fè asiz an urjans nou soulinye tou pandan peryòd la gouvènman defakto a te kontinye pwosesis pou li nome aktè. Directeur anndan pouvwa jidisyè lan an deyò de konstitisyon an. Konsènan edikasyon, ane eskolè 2022-2023 a pa t janm kòmanse pou tout timoun. Pandan peryòd la, kèk lekòl te pran inisyativ pou fè kou an liy, men se yon ti pousantaj timoun ki te benefisye. Ministè edikasyon nasyonal pa t jwenn yon solisyon komin, se chak lekòl ki ap chèche solisyon pa yo. Pou sante. Pandan peryòd la peyi a te bloke, lopital yo pat ka travay, materyèl medikal pat ka rantre nan peyi a, enèji te difisil, gen plizyè lopital fòk malad yo te mache avèk gaz pou yo te kapab jwenn swen sante e menm fanm ki bezwen akouche. Pou manifestasyon, pandan to enflasyon an te gentan a 30 pwen 5 pousan depi jiyè 2022, gouvènman defakto a te pran desizyon pou monte pri pwodui petwolye yo avèk on wo nivo. Sa vin debouche sou plizyè manifestasyon. Te gen anpil ka vyolans polisyè pandan manifestasyon an. Nou anrejistre anviwon 10 moun ki mouri pa bal lapolis pandan revandikasyon yo. Alòske pwoblèm nan pa manifestasyon men dwa moun ki pa garanti ki debouche sou. manifestasyon yo. Konsènan migrasyon, peryòd la pat anpeche leta dominiken kontinye ap fè depòtasyon masiv de ayisyen yo. Ayisyen kontinye ap viktim de zak rasism sou teritwò dominiken yo e lòt peyi tou tap depòte yo tankou Pòtoriko e te genyen ka aksidan maritim tou pandan ke plizyè moun te pèdi lavi yo nan sove kite teritwò nasyonal la. Nou fè kèk rekomandasyon nan dokiman an 4 pati. Premye pati a, nou rekomande pou otorite yo baze sou nouvèl rezolisyon ke l'ONU pran pou sanksyone moun kap finanse gang ame yo, pou ramne pwoblèm nan sou le plan nasyonal, pou fè ankèt e pini moun ki ap finanse gang ame yo a pati de pèn ki nan kòd penal ayisyen an. Defini yon politik piblik ki adekwa konsènan sekirite e ranfòse polis nasyonal la. Ranfòse kapasite polisye yo lè yo anfas manifestasyon pou yo sispann touye moun e maltrete moun. Respekte sa ki ekri nan konstitisyon an. Jwenn yon akò politik ki pou pèmèt nou retounen nan yon lòd demokratik epi ranfòse sekirite batiman leta yo sitou batiman lajistis yo pou sispann detwi dosye yo pandan n ap ankouraje teknoloji a. Dezyèm pati a se gen kontwòl stro e gen kontwòl stòk pwodui petwolye yo pou evite rarte epi ensandi ki ap detwi lavi moun nan lè gen mache enfòmèl. Priyorize aksyon imanitè yo pou moun ki an difikilte nan moman e antame aksyon devan enstans rejyonal yo e entènasyonal kont Leta Dominiken. Twazyèm pati a se ranfòse lopital ak sant sante yo, sansibilize moun sou kesyon kolera e dènye pati a ki se favorize rantre lekòl la pou tout timoun, pran timoun rapatriye yo an chaj e timoun ki deplase kite lakay yo akoz de gè gang ame yo. Kanpay 16 jou aktivis lan se yon kanpay kap fèt chak ane soti 25 novanm pou rive 10 desanm. Se yon vènman entènasyonal ki lanse depi 1991 pou fè prevansyon e elimine vyolans kap fèt sou fanm ak tifi. Ane sa, yon lòt fwa ankò, Défenseurs Plus lanse l nan batay lan ak objektif pou rive elimine vyolans kap fèt sou medam ak tifi nou yo. Ane sa nou itilize tèm Sekretarya Jeneral Nasyonzini an te lanse depi 2018 ki se Men nan men pou n mete fen nan vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi. Ane sa n ap lanse 16 jou aktivis lan nan yon kontèks ki trè difisil kote depi out depi avril pou rive out 2022 te gentan gen 96 mil moun ki te deplase anndan peyi an. Nan 96 mil moun sa yo, oim di nou gen 21 mil ladan yo k ap viv nan move kondisyon. Moun sa yo, yo ekspoze a de seri de maladi e yo ekspoze a de vyolans seksyèl tou. Ane sa tou, Repiblik Dominikèn deside refoule, rapatriye pa pil e pa pakèt plizyè milye Ayisyen, ladan yo gen fanm ansent ki te nan moman pou y al akouche, gen timoun ke yo refoule ki pa gen paran ki akonpanye yo, ebyen se nan kontèks sa a Défenseurs Plus deside pou 16 jou sa a lanse de seri de aktivite tankou nan Belladè nou deside apiye moun ke y ap depòte yo men se patikilyèman fanm ak tifi e nou deside lanse kanpay sansibilizasyon an nan Belladè tou e nan Nip nou deside lanse yon pwojè ki se pwojè dapui E aprè nou gen de mesaj ke n ap pibliye, nou gen de imaj ke n ap pataje sou rezo yo pou nou kapab sansibilize popilasyon an. Nasyonal de Petyonvil e deja m ap envite laprès le 8 novanb 2023 nan okazyon 60 tièm anivèsè lise a ki te fonde an 1963. ki te dwe reponn a yon bezwen uojan, paske tout peyizan Petyonvil e sè zanviwon te dwe desann lise Petyon, lise Tousen, lise Firmen, lise de jèn fi, e dèfwa a pye pou y al pran le pen de lenstriksyon. Donk se yon lise kòm direktè Idson sinyale li, se yon lise istorik. Nou prale. Tout peyizan Petyonvil te dwe desann Pòtoprens e pafwa a pye pou yo ale swa lise Tousen, lise Petyon oubyen lise Jèn Fi. Se 3 lise sa te egziste avan 1963. E le 8 novanbre 63, Petyonvil vin fonde e ki akeyi dèkò tout pitit peyizan yo ki vini resevwa le pen de lenstriksyon. de tout boulvèseman sosyo politik ke milye nou an konnen sè dènye tan. Pwofesè pa ka vin travay, elèv pa ka vin lekòl, lekòl te prevwa ouvri le 5 septanb, li pat ka ouvri 5 septanb, li vin ouvri 3 oktòb ofisyèlman, ankò pa gen posibilite pou elèv e pwofesè vin lekòl, nou deja pèdi 1 mwa, De 3 novanb, de 3 oktòb, dako a 3 novanb ankò 2 mwa, 7 novanm nou reprann, nou te genyen egzakteman 2 elèv ki pase wè si ta gen lekòl. Nou kenbe yo, nou gade yo, nou travay avèk yo. Nou relache yo vè midi. M fè m fè kou avèk yo, sansè a travay avèk yo, sè jeneral nan travay avèk yo. Le 8 novanb, genyen 7 ki vini. Nou travay avèk yo. Nou pa voye yo ale. Le 14 novanb, gen 13 ki vini. Nou kenbe yo, nou travay avèk yo, nou relache yo jiska 2 zè. Le 15, le 15 novanb, genyen 19 ki vini. Nou ankò kontinye ap travay avèk yo. Nou pa voye yo ale. Le 17 novanb, nou gen 33 ki vini. Nou kontinye travay avèk yo e chak jou nou voye rapò bay direktè depatmantal lan pou nou eksplike l eta davansman de aktivite. Mentnan le 18 novanm se konje, mentnan lendi 21 desanm nou gen 380 ki vini e jodi yè mwen te a 1200. Mentnan pwofesè yo vini. Nou travay avèk yo, mwen patikilyèman, m se pwofesè de fizik, mwen travay fizik avèk yo, sansè a se pwofesè de syans natirèl, li travay avèk yo, e o fur et à mesure pwofesè ap vini, nou mete yo lan sal de klas, e jodi a, mwen sur ke l ap pase de 1200 e plis, paske se chak jou li ogmante. Enpakt negatif ke fermeture klas lan genyen sou pwosesis ansèyman aprantisaj lan, nou konnen ke metòd daprantisaj lan, elèv lan dwe o sant de laprantisaj. Genyen de zekòl ki fonksyone an liy, se vre, se trè byen, se pou moun ki gen posibilite yo. Men se pa tout moun ki gen menm mwayen an. Lè lekòl la fonksyone an prezansyèl, li bokou plis efikas, dakò, pou ni paran, ni elèv, e menm pwofesè, paske gen kesyon elèv lan ap poze, fòk pwofesè an la pou l kapab eklere lantèn li. Donk, enpak lan li trè negatif, dakò, sou, dakò, anfans pwosesis lan, dan la mezi ou, dakò, timoun yo pa gen tout kalm yo, Tout serenite yo, yo vin lekòl pou yo santi ke lekòl lan dwe konstitye yon ilo de pè e de sekirite pou pèmèt yo aprann byen. Donk, nan pwosesis ansèyman, aprantisaj, nou ta kapab abòde yon lòt eleman nouvo anndan sistèm lan ki se le konstriktivism oubyen le sosyokonstriktivism ou lelèv participe dans la construction de son savoir. Donk, nou bezwen kreye yon anbyans serèn pou pèmèt elèv yo vini lekòl, paske rate de jou de klas, sa vle di ke gen de pwogram ou ta dwe kouvri, e non sou ofiramzi ou ap rate de jou de klas, men nan kalandriye an vin redui, sa ou ta dwe wè an tèm de kontni nosyonèl ou pa wè l, pwogram yo pa boukle, elèv lan vini de mwenzanmwen konpetitif a lechèl entènasyonal. Paske lè ou ap pran yon fòmasyon, se pa sèlman lan milye anbyan pou ap itilize l. Ou ap lè de kò pou pran pou fè lòt deplasman, pou fè lòt etid avanse. O fiu a mezi w ap etidye, ou bezwen konprann nesesite pou aprann vit e byen. E m ap konkli avèk lapanse de Jean Piaget, yon psikososyològ ki di ke le rôle de l'intelligence dans la formation, timoun nan bezwen gen tout asiduite l, tout kalm li pou sèvo l apreyande e konprann byen sa l ap aprann nan. Se aprè l fin konprann li pral aprann. E se lè l fin aprann kounye an li kapab fè sentèz, li ka fè analize. Donk, plis nou rate jou de klas, se mwens timoun nou yo ap pèfòman. Donk, n ap mande tout moun ki konsène pa pwoblèm edikasyon anndan peyi an pou pèmèt timoun yo jwenn plis jou de klas pou pèmèt yo konpetitif sou le plan nasyonal e entènasyonal.